Alò, lè w fin gade videyo sa, ou pral mande tèt ou èske istwa sa li tris ou pa? Èske fi a li menm li koupab la ou pa? Yo arete li pou prezime enplikasyon li nan yon kidnaping ki fèt, sa dat antouka. 2. Anfan ki kidnape e lè dcpj, lapolis syantifik, al mennen ankèt, yo estime ke madanm sa li menm li ta genyen an kèlke sòt enplikasyon li nan dosye kidnaping nan. Lavideo se pou vou. Demaz Clerizier twouve l nan gadavi Direksyon Santral Polis Jidisyè depi premye jen 2022. Lapolis arete l pou prezime enplikasyon l nan kidnaping 2 moun, ladan yo yon ti gason 13 an, nan dat 24 me, nan Dèlma 75. Emaz t ap travay kòm sèvant depi anviwon 16 mwa kay 2 viktim yo. e pou m monte ti mòn pi blen an, kote l te di m l ap jwenn mwen an, mwen konnen se li menm pou kont li, paske li te di m l ap rankontre m, lè m gade m wè l fè m antre nan yon machin, se nan yon machin li ye rele m, li fè m antre nan machin nan m wè de mesye, li menm fè twa. Kounya la se mesye sa yo k ap poze m de gwo kesyon de kay la, e lè sa a li avwe m, bon fò m ede l pou l fè kidnapin nan antan kay la. Fò l ede w? Fò m ede l. Sa vle di. Kòman pou ede l pou fè kisa? Konn kòmand dan kay la, se sèvant mwen ye, e sèl ban mwen travay, li di sè m nan ban w travay avèk sè m nan ki ban w travay la, e nou ka, ou ka ede tèt ou, ou pa travay ankò. Li di ou ka ede tèt ou, ou ka jwenn kòb ou fè komès, ede nou, e ede pou ede nou antre anndan kay la Pou nou pran mesye a e pou nou fouye kay la. Pierre Joseph Aristor se moun ki konn frekante kay la. Li te konn vann papa viktim nan zangi. Anplis, li te gen pwòp sè l ki abite nan kay la. Li menm li akize se Emaz ki otè entèlektyèl anlèvman an avèk yon lòt endividi yo rele Roro. Emaz te rele mwen vin di m kote l travay la, li vle fè komès, li pa ta swete travay avèk moun ankò. Kòman m kapab ede l pou l fè yon elèvman de timoun? Lani, sa pase? Nan, men si pou m ta rele l pou m di l pou l fè m fè anlèvman anndan kay la premyèman fò l ta deja konn pale sa avè m, li pa t konn, fò l ta deja konn di m ke kòm te konnen sa l te ye. Mwen menm mwen antre Pòtoprens mwen rekonèt misye kòm mari kouzin mwen. Mwen se pa yo menm ki fèm jwenn travay la. Emma di li pat janm dakò antre nan konplo sa malgre gwo presyon yo te konn fè sou li. Se sak fè li pat ezite mete yon moun nan kay la okouran de pwojè Pierre Joseph Aristore lan men se aprè zak kidnaping nan. Li tap fin fè sa, sa vle di se sim te dakò lè lè nan machin nan a se dezavantaj lap ban mwen, oh map gen anpil kòb map sesi map sela men dositom di mpa ladann li vin anfas mwen. Nal dim konsa lem dil mpa la lel dim chef la di sim pa dakò map jwa dife li di sim pa dakò pou kidnapin nan fèt map jwa dife mwen oblije dil sa banm diw mwen oblije di sa se paske sa gentan fèt pandan m anndan kay la paske mwen nan semen m tap soti soti m li m tap kite kay la. Nap raple se nan dat 24 me 2022 bandi te kidnape 2 moun ladan yo Yon timoun 13 an devan baryè lakay li alòske li ta pral lekòl. Otaj yo te pase 8 jou nan men kidnapè yo. Fanmi viktim nan te oblije bay 10 mil dola ameriken ak 150 mil goud pou jwenn liberasyon yo. Dcpj ta pral louvri yon ankèt sou dosye sa aprè plent fanmi an te vin depoze. Rezilta, lapolis deja arete 2 moun e l ap chache 2 lòt konplis. nan kad dosye sila. Kòman sa ye la nan Pòtoprens? Nou ta kapab di gen yon ti kalm tou piti nan tout kote paske nou voye dron nou anlè, nou wè genyen yon ti lapè. E men pa bliye Pòtoprens pral sakaje nan jou k ap vini la yo. Se mwen k di nou sa. Pòtoprens pral sakaje paske le 3 jiyè pwochen se sera donk yn grand marche pacifique ki kapab petèt transfòme an manifestasyon oubyen afwontman paske mach sa a, Yo di se sitwayen. Men se nèg a gwo zam wi k pral nan mach sa. Mach pou mande liberasyon Ezechiel Alexandre. Pa bliye genyen Ti Lapli la ansanm avèk Izo. 2 mesye sa yo ki se 2 konpè. Ebyen nèg yo deside yo menm pou y al frape pye yo atè pou y al bay Ariel Henry gwo pwoblèm. Bagay yo pral rèd. Epi genyen dat 7 jiyè k ap vini la paske gen preparatif. A wè! Pèp ayisyen an pral frape pye l atè sitou lè fan de Jovenel Moise antouka Jovenel m sonje w wi brother franchman paske le 7 map leve byen bonè paske w sonje se nan maten yo te touye w map fè yon emisyon spesyal pou Jovenel Moise e se pa ke m te konn manje kòb Jovenel non se pa ke mwen te renmen Jovenel non men m just sonje Jovenel ou konn poukisa moun ki touye Jovenel yo yo te touye l Se te nan lespri pou te kapab rann peyi a vin pi mal. E yo reyisi objektif yo. Tout moun ki konnen m te toujou konnen ke mwen pa t danse kole ak Jovenel Moise. Ni tou mwen pa t lavalas. Mwen pa gen ankenn pati. Moun ki konnen m byen lontan konnen byen ke m pa janm pou prezidan paske pi fò prezidan ki pase. 75 pousan rèv yo se richès epi pèp la li menm lap toujou dan la kras dan la mèrd. Men lèm wè yon nèg tankou Jovenel tap dirije nan yon premye tan sa te kòmanse mal e ke li rive nan yon moman li te vle redrese la bar men ekoute Jovenel Moïse te fè pati yon gang yon mafya la lwa de la mafya kant. Ou denonse l, w ap mouri kanmenm. Se konsa jij Falcón li menm te pèdi lavi l. Lòske te gen yon mafya nan kan Cecil la yo te arete epi gon ekip mafya ki dèyè gri a gen youn yo di fòk li pale. Misye di jij m ap pale. Men imedyatman m fin pale konnen ke ou se yon moun ki mouri deja. Ebyen kisa k pase vre? Misye fin pale e nèg yo touye jij la. Se pou m di nou ke depi ou te gentan antre nan kleng sila a, ou gen yon sèl fason ou te kapab soti, se te manje yo. Ban m kite rès pawòl yo pou le 7 jiyè oubyen petèt rès jou semèn nan paske rete 6 jou! pou gwo batay la kòmanse. Hier j'ai entendu quelqu'un, c'est un proche, c'est un frère, c'est quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un que j'ai l'habitude de saluer à mes émissions, mais qui peut-être pa janm retourner m salutation. Se pa sa ki enterese m paske moi je suis pas un superstar. Men gon bagay m wè kap desine la, m pa fin twò renmen l non. Se ce face à face entre Theriel Thelus et Guerrier Henri. Gon pwovèb ki di ke Kote kodenn ap plumen poul pa pase la paske menm son poul m ye m son ti jounalis tou piti piti piti piti ti zuit on ti jounalis dè manman m pa gen okenn eksperyans men sa fè m mal lè m gade m wè dosye nou ap trete sou plas piblik gèrye sanble te fè yon emisyon l te fon kòmantè sa pa fè ditou plezi a teriel telus. Bon men Teriel Telus lagel san filter li menm. Mwen konn Denel Sainton te bon deja depi nan RCH paske se Denel ki te konn ranplase m lè m pa la nan Brase Lide nan RCH. Mwen di Denel monchè vin ban nou ti kout men nan Zenith wa wè Zunpè n ap jere bagay yo RCH pa fin twò ba ay vin jwenn nou. Denel vin vini Romel Pierre ban mwen Blondine Tanis Romel Pierre refere m Lunie Joseph e Jòj te deja avèk mwen deja. epi m fè jòj vini epi vin gen 5 moun sa yo Misteryèl te liste la men misye rive yon kote lap fè awogans eksetera monte epi misye kòmanse santi m di jenòm soti nan radyo a epi m revoke misye. Men, m fin revoke misye, sa pase. Te gon epòk, te gon epòk, ou sonje, misye te konn, Tripot mi te konn rele pou kante lapawòl. Tripot mi te konn rele pou kante lapawòl anpil. Li te konn rele Tripot, Tripot. Sa vle di ke lè nèg la bezwen monte, li fè tout atifis pou l monte. Men mwen menm, onètman, m pa ka di w misye se jounalis oubyen l pa jounalis, m pa gen prèv sa. Lòt la m ka di l pa jounalis, m konnen l pa jounalis. Men, Sa ka rive ke misye te pran yon fòmasyon, m pa konnen. Men misye pa janm, m pa t janm, misye pa janm travay nan yon sal dè nouvèl pou l te prezante tèt li kòm tèl. Jodi an li se yon gwo analis politik, on a oken pwoblèm. Li ka fè de bagay, men ban m di w yon ti bagay Theriel Thelus. Mwen se Guerrier Henry, ou se Theriel Thelus. M pa p janm bay manti sou. Radio Mega. Sa pa rantre nan tanperaman m. Je remercie mon papa. Je remercie ma maman fanmi m te toujou aprann mwen sa e nou an fanmi ka toujou gen de diskisyon men chans nou te gen avan nal domi lakay nou te toujou gen reyinyon de fanmi te toujou gen reyinyon de priyè si de timoun te goumen pou manje paske m sonnen ki te toujou konn atake sèm yo lè Yveline sere manje mal manje ladann te toujou yap tou kouri dèyèm men avan n domi yo aprann nou poun priye epi bay akolad. Men sa yo te konn aprann mwen lakay mwen. Soti Bèlè, pase Kafou, chak swa te gen sa anndan kay la, te gen yon amoni. Ermit Henry, ma soeur, kòmsi se te toujou akolad defwa. Bon, c'est une soeur extrêmement jalouse. Sister chérie, tu sais que je t'aime beaucoup, menmsi m pa pale avè w pandan 3 jou, ça ne dérange pas trop. M konnen w ap koute emisyon sa. Sa vle di ke m pa leve nan bagay sa yo. E sa fè gen defwa m inyore w. Men, ban m di w yon ti pawòl. Si tu fais un travail peut être ton auditoire yo estime ke l kòrèk monchè kontinye fè djòb ou. Menm si m ap fè yon travay kote ke m estime ke nèg rezo sosyo ap bay pwoblèm kite m fè travay pa m. Men gen yon bann bagay w ap di ban m tou di w yo manti. Tankou gon bagay nèg yo ekri mwen se pòt pawòl kris la yo gen prèv manti si w te gen prèv ou tap tou lage l ou paka kòmsi nan semi final yon ekip wap met rezèvis monchè kòman w vle nan semi final e tout ekip se tout titilè pou mete mete tout zam ou ou bezwen chanpyon mondyal ankò wi met tout met tout zam ou deyò mondyal ankò wi kontra m siyen avèk kris la met kontra a deyò menm jan. M te siyen kontra avèk Boulos. Kopi kontra a la. Si w vle m ap voye l pou ou. Menm jan m te siyen kontra avèk Lèmez. Kopi kontra a la. Menm jan m te travay pou Lè Bidjo pandan yon peryòd de tan. Sa vle di ke si w gen kopi kontra a, mete l deyò kote m fè l la. Si w gen kote m siyen a misye, kote l te emèt yon chèk, montre m, di fè l mete l deyò. Ou kapab, monchè. Men, pa jwe sou manti. Ou se yon tip ki ekstrèmeman pwomèt. Avni w devan w. Ou son jèn gason ki ka fè de bagay ekstraòdinè. Gade devan. Chans moun mwen menm nou gen la nan boukante lapawòl, nou pa moute sou do moun. Nou tèlman gen bagay nou ka fè. Nou tèlman gen de sijè nou ka pèdi. Ou wè afè sosyal, mwen menm j'adore Valéry Numa. Se youn nan nèg ki pouse'm al ale vers le social nan dè emisyon. Gen de moun ki di'm monchè se ou menm a Valéry nan nivo sosyal. Marco egalman. Paske menm si pa gen anyen nan peyi a m'ka toujou fè emisyon. Se kapasite sa a. Menm si pa gen anyen kòm buzz, kòm enfòmasyon, m ka toujou fè emisyon. Je remercie Dieu et mes parents ki te aprann mwen sa. M pral tande misye pa egzanp, misye klèman site non m yè, yè swa, misye di de bagay, ok, m konprann. Paske tout pandan semèn nan, Misye kontinye ap pale de bagay. Mentnan atak yo vini, men tout atak sa yo se apre arestasyon Ezekiel. Nou tap reflechi sou sa. Nou di poukisa jisteman tout atak sa yo vini apre, pa bliye m se premye nèg ki detaye kiyès Ezekiel la ye. Apre sa, m fè pas la bay Morvan. La nèg yo atake nou tou 2. Nèg yo vin fidèl oditè nou k ap swiv tout sa n di, tout sa n poste etsetera. M te chwazi kòmsi pa rantre nan bif avèk pèsòn. Men, souvan m pale avèk responsab yo nan radyo an ki souvan di non TT bon pa rantre nan bif sa etsetera m di non atansyon je me defan m se avoka tèt mwen. Pa gen kenn moun ki konnen w plis ke ou. Se ou t konn tèt ou. Sa di se ou t pou defann tèt ou e pa moun. Poipe moun kap di w, oh non, pa antre la, pa desann nivo, m pap bese kenn nivo. On nèg fon atak dirèk sou mwen e m pral reponn ni de manyè klasik avèk evidans pou m jistifye ke nèg sa a li pa gen dimansyon, li pa gen kalite pou l pale de mwen. Pou jis yon pti rapèl. Pwosè zidyo itil. Lè m fèk parèt nan RCH 2000, an 2012, lè sa a, moun ki te responsab pwogramasyon radyo al te rele Jean Marie Simon, JMS. Ou pa t konn pati sa a. Moun ki te adm nan se t on mesye Gressier ki rele Henri, m pa fin, m bliye tout non misye. E Sen Hubert t ap dirije radyo a avèk yon lòt gwo mesye, etsetera ki te la. A Dèlma 42, sou lari a. Lè m parèt nan RCH 2000, Fritz Gérald nan Filo Sen t ap prezante emisyon Ann Pale. M poko janm yon fwa te kwaze avèk towo t rele Guerrier Henry a. Pou ton enfòmasyon, paske w ap bay manti, e m pa pase grimas ou di yè yo, tout se manti. M dayè m ekri yon pòs sou Facebook m tag moun yo menm. Lè m t al nan RCH 2000, m t al prezante yon emisyon t rele Edikasyon Woutyè ki te konn pase chak samdi. M te gen yon ribrik ki pase nan jounal maten an, yon ribrik ki dire ant 3 a 4 minit. Sou sikilasyon. Mwen te entegre sal nouvèl RCH 2000 lòske Chimène Sylvestre te vini nan radyo a. Adwouo pat nan radyo a, e sou blòf ou ye. He, si ou tap konn sa yo, ou tap konnen ke mwen te repòtè nan radyo a, e se mwen menm avèk Rocheline Dantès ki te konn prezante Randevou 5. Ou pat nan radyo a. Sa di m te repòtè prezantatè. Ou pat konn pati sa a. E m di w, mande Osnel Jean Baptiste, kòm tout nèg sa yo pafwa ban m ti tak tou, lè l vin fè staj nan radyo a, ki kote l te jwenn mwen. E si m pa premye nèg ki te di ke, ki te di Chichi, a ti nèg sa a misye ka, misye bon wi, misye kapab wi. Mande Jonis Saintilus. Lè sa a Jonis te redaktè an chèf Sal Nouvèl la. Te genyen yon lòt zanmi ki te Jean Junior Joseph, misye te vin te la tou. Men Chimène te direktè enfòmasyon, te direktris enfòmasyon alepòk. Te genyen Clifford Larose, ansyen responsab, m kwè, APENA, si m pa twonpe m. Misye te la kòm fòmatè. Dayè, chak maten, se misye te toujou fè avè nou konferans de redaksyon tou le maten. Ou pa t konn pati sa a. Mande majorite jèn tankou Michel Joseph, Orphard Dessources, Cendy Régis, etc. Jacques Adler, Jean Pierre, konbyen fwa n kwaze nan dosye nan lari a. Gade ou pat konn sa. Dayè m pral kite RCH 2000, se aprè aksidan moto m te fè pandan m ta pral nan yon dosye. Gon machin ki te frape m. Ou pat konn sa hein. Werson ou son ou son idyo itil vre. Wap pale bagay ke w pa konnen. Bon m kite sa. Kestyon Zenith, ou di w te revoke m negatif. A 2 semèn ke m te sipoze rantre Ozetazini avèk ma rezidans. Ok pou w ton enfòmasyon. Te gen yon bagay kap pase nan akademi, mwen te envite nan RCH 2000 lan dekriptaj ou tèks mwen, ou dim poum desann nan radyo a, m di w m pa prale paske l enposib pou lenstan. Epi kounye w tonbe pale anpil, epi m rete lakay mwen, m ale, m tou bay vag paske dayè m di nou. Ou m byen kontan wi, misye di w pral bay pou l di yo pou awogans. Of course, non sèlman yo pat revoke m paske ou pa gen lèt revokasyon. M ta 2 semèn pou m kite Ayiti, m tou al fè yon semèn avèk Alex Carlas nan RCH 2000. Mande Carles, mande Carlas. Bon mande menm Louko Désir sa sil pa sou blòf, sil pat rejwenn mwen pandan m tap fè semèn nan RCH 2000. Nan sware n fin yon emisyon prèske inè di maten. Aprè sa m kite Ayiti, mwen rantre Lèzetazini. Sa di pale sa w konnen mon ami. E lè m kite RCH m te ale nan Trans Inter avèk Daly Valet. Wi Daly Valet. Mande Daly. Kounya radyo transinter vin gon pwoblèm pandan 3 mwa nèg yo kanpe, kounya Chimène Sylvestre ankò rele m nan Zenith. Et me voici. E m te gon emisyon m te konn prezante chak maten e m te konn prezante ti jounal la, rezime aktyalite a nan tren matinal tou le maten. Epi tout nèg vin leve ale, Theriel sèlman te rete kòm prezanatè vedèt de sèt emisyon. E men tete jodi a. Donk sispann bay manti poun pase bèl. Nou lèd anpil mesye. Daddy se malè, blofè pa lide, se pa yo se nou, Bèlans eh. Petro wa, fè nèg ya veye bouch moun, Petro wa, fè nèg. Ey youn nan bagay ke w pa di. Lè m pral kite radyo a paske m te sipoze rantre Lèzetazini. Presizyon pou ou avèk ma rezidans. Ok m tou fèl pou zanmi maten an tou ki di ke m te vin tann azil azil ozetazini avèk ma rezidans ok se paske m te gen soupson sou ou pandan ke mwen map takle lamòt paske emisyon m yo la yo gen m gen m gen nan achiv mwen ke tanzantan m pral eseye rale yo si m lage pou ou pou ka sonje lè m tap takle loran lamòt alòske ou menm enfòmasyon ke m jwenn wap pran kòb nan men lolo pou brase alòske roni kolen petèt pat konprann reyalite al di mete w direktè enfòmasyon radyo a. Ok epi se lè sa m pral ale men tout sa yo se charabya kap pale la m pral komanse konprann nèg yo pi byen genyen eee zokiki te fon tap sou guerrier henry. Ke tout moun te tande sa. Men m te panse te sa sèlman paske m di ke Sokiki kòm senatè, kòm nèg politik gen dwa ap fè sansasyon, kreye bòz jis pou l kapab jisteman atake nèg la. E pi m tande Zokiki e m pral fè n tande. E pi m al rale nan achiv mwen Jean Pierre Bailly. M di ah ta sanble Zokiki pa bay manti Epi m pral konn kiyès ki Guerrier Henri pi byen Sa di nèg sa yo pa gen dimansyon pou pale de tete nan peyi a E m pap janm reponn yo ankò Yo pa gen ni kalite ni konpetans ni dimansyon pou sa Se yon pakèt odasye ki itilize mikwo pou fè lajan sou do malere nan peyi a On nèg gen pwoblèm paske tande wi. Nou pral konprann pi byen. Misye di ke nap fè lajan sou do moun avèk vu. Bon m tou di yon pakèt moun ki mal konprann an Ayiti. Si e te pou moun Ayiti ki tap fè nèg sou rezo fè lajan yo tap mouri pòv. Dayè Ayiti pa konte nan lis peyi ki monetize yo. E sak fè anpil jèn Ayiti p gen medya an difikilte. Paske yo konn bagay la son bagay fasil pote boure. Non. Dayè kelke swa paj m wè w fèk kreye yon paj la depi se Ayiti ou kreye l pap janm monetize l. Wap goumen anpil pou l monetize. Aprann sa peti kreten. Sa vle di ke pale sa n konnen. Men pito se moun sa yo ki akonpanye n, ki ba n sipò, olye se yon nèg k ap pale de nou konsa, k ap trete n de visye. Mentnan ann ale gen li. Mwen estime antanke jèn gason, ou mete w a atake m e depi sou Lamòt ou mete w a atake m. Depi sou bay Lamòt, lè Lamòt, Lamòt voye kòb ban mwen, Lamòt voye kòb ban mwen nan eleksyon m, sa m di w la ou mèt anrejistre l pou w pase l bay m pral reponn ou nan radyo w la. Lamòt voye kòb ban mwen m tounen anvlòp Lamòt ba li paske m pat vle kòb moun sa yo antre nan kòb nan eleksyon m malerezman se menm Lamòt la pral itilize w ou menm pou atake m paske Lamòt pran kòb yo m voye ba li a pou l pataje l ba ou pou l ba ou menm pou l voye l bay 2 lòt jounalis ke m poko ap swiv yo ap atake m yo menm. Non m pap voye monte paske m gen lè m al kay map di w Guerrier ban m 2 bagay Guerrier ban m 2 bagay Guerrier wap kite m fin pale map tande w. Se a partir de ce moment mwen pral konfime Misye se responsab relasyon piblik krisla pwisan chèf de gang baz pilat tande sa lasosyete epi lapè nan vil la bonswa ayiti bonswa lemond m pap janm repont on kokorat konsa ankò nan vim donk pa vin tag mwen o o men guerrier frappeur pagen anyen l ka di de mwen paske li lèd li sal pagen anyen l ka di de mwen e nou avili l deja sof bon sof moun ki pa bon moun kap tag mwen di bon men guerrier pale de mwen pagen anyen misye kadi sou mwen. Paske l pa pwòp, li sal anpil. E misye ap pale moun a treje bal. Donk si misye te wè Ayiti te bon pou li, li pa t ap pran ti pitit fi l al sere l Kanada. E lè misye reyisi jwenn yon viza pou tifi a, se 2 men nan tèt li mete pou l ap di beni swa letènèl. Tandis ke si peyi a te bon, ou pa t rantre nan konpwomisyon avèk gang, ou t ap kite l la nan peyi an pou w ap mache madanm ou, fanmi w, tout bagay. Donk sispann pran moun pou des enbesil. Antouka mesye, moi je vous dis halte là. Pa antre nan lojik sila paske nou gon peyi n bezwen fè. Ou wè nèg ki aletranje yo, yo trè nostaljik. E gon bagay pou nou konprann ou menm ki jounaliste ki an Ayiti, fò w pa chwazi fè ankenn erè paske mwen de erè ke ou fè, Yap trete w de gang. Eske w konprann? M pap antre a fon nan dosye yo paske m pa konnen ki sa ki rasin pwoblèm nan. Men, kite m di nou mesye, lò yon nèg deside kite peyi sa pou al viv aletranje, bagay la pa dous non mesye. Sitou journaliste. Paske, mwen menm pou sa m ap pran. wè m deside ret nan peyi sa e jiskaprezan nèg poko ka site non m nan gang ka gen de twa moun k ap pale men pa bliye mwen m s on woben dèbwa jodi a m bò isi demen m lòt bò aprè demen m lòt bò jiskaske petèt m ta kapab rive nan w moman m kite peyi a paske m just renmen ayiti e. M toujou swete ke tout bagay ale byen. Ariel Henry ap degaje l la pou wè si l ta kapab pèmèt ke yo jwenn yon solisyon. M kwè l mete yon ekip kanpe sou pye e yo deja pwopoze pou ke Ariel Henry ta kapab pran yon dezan ankò. Bon, ki koze sa mezanmi? Ariel Henry, ekip li a pral gen pou rankontre avèk ekip Montana je kwa. Yo pral fè, m ta kapab di yon komisyon mixte. Men fò n di ke inisyativ sila oubyen demach sila gen anpil reyaksyon li trennen dèyè l. Panse vou ke si Ariel Henry ta jwenn yon 2 lane ankò, li ka fè kichòy? Eske eleksyon ta sipoze fèt avèk yon moun ki rele Ariel Henry? Sinon, kèl sera la pèspektiv daprè Ariel? Paske jounen jodi a la fò n gon kout kat. E ki kout kat nou ta sipoze jwe pou ke bagay yo chanje? Peyi a anbreye? E m gen presyon ke pa gon moun ki ka wetire l nan sa l ye a. Fòk nou degaje nou pou ke nou pran yon seri de desizyon pou n wetire peyi a nan sa l ye a. Èske w wè pwoblèm peyi a jounen jodi a? Lè m di nou politisyen yo mechan an, gade pou w wè. Nenel Cassy, André Michel, Majorie Michel, bon wè Majorie Michel la menm, s on tèt chaje wi. Yo gen dan nan zen la wi moun sdp yo. Genyen ki di y ap adelante, genyen ki di o n ap kanpe. Tankou Majorie Michel li menm li nan Adelante a nèt paske li gon neve la an kelke sòt, daprè enfòmasyon ki tonbe jwenn nou, l ap chache djòb konsil pou li. Eske w won peyi? Genlè nou p ap ka fè Ayiti a moun sa yo non. Nou p ap ka fè Ayiti a modèl moun sa yo m ap gade la. Moun san kolòn vètebral sa yo, moun sa yo depi yo antre nan politik, yo chache rive nan somè a pou yo kapab brase. Tout se brasè, tout se krazèd peyi. Bon kounye a la mesye dam, nou pa regrèt nou te touye Jovenel? Nou te touye l pou n te kab vin brase pou n souse. Epi apre? Antouka, apwopo de la sitiyasyon politik aktyèl, nou vini avèk pozisyon Emmanuel Ménard pou ou. Li t ap patisipe nan emisyon Haïti Débat. Doktè Ménard, ki sa k mennen nou la jodi a? Se la sòm de no betiz. No betiz akimile. ki fe jodi ya, Haïti tournait en Cafarnaum. En Cafarnaum, où le silence crève le tympan des hommes et des femmes à hier... Des hommes et des femmes politiques aujourd'hui qui sont frappés de cécité politique. Et assez souvent, à travers l'histoire, tout ça à nous dans un désert intellectuel. Et c'est aussi un crime quand on demande à un peuple de choisir entre la peste et le choléra. Nos bêtises accumulées depuis Tout lòbèy chire pit nou fè aprè lendepandans nou tye Desalin nou pran konbyen okipasyon yo desann drapo nou yo imilye nou nou chwazi dè dirijan ke n pat do chwazi lon peyi price mas pa ka prezidan lon peyi moun debyen. Moun serye oblije di yo kite politik, gen moun ki di yo pa vote ankò, alò ke lè w pa vote, yo vote pou ou. Jodi a, se pa lòbèy dirijan politik fè sèlman ki mennen nou la a, se moun ki kwaze bra yo tou, moun ki di yo pa lan politik alò ke se yo menm anba. Pandan ke yo pa janm fè politik la, ki mete ki wete prezidan, ki mete ki wete minis, ki di la chanm sa pou yo vote, ki mete ki wete senatè ak depite, ki di ki premye minis yo vle, ki di ki lwa yo pa vle sa pale lan palman menm, se yo menm ase souvan ki bay an likid. Sak pou bay pou peye senatè ak depite. Se dirijan politik tou ki antre lan konfyolo avèk repiblik dominikèn kont pèp yo pou enterè rapid. Se tout sa yo ki fè yap imilye nou sou dotre twa. Ayisyen an kòm refijye. Ki refijye l ye? Son peyi k chaje potansyèl. Lal Cuba, lal Sendomeng, jodi a lal Chili, lal Ajantin, lal Brezil, lal travay lan agrikilti. Peyi a gon pil tèt pap fanyen. Ayisyen, ayisyèn al travay lan konstriksyon. Son peyi ka konstri, lajan depanse, etid konn fèt, chantye paka ouvri. E poutan n gen moun. S on peyi ki genyen entèlijans, Maniga te di s on peyi de lechantiyonaj. Ou jwenn yon grenn moun ki sipase tout lòt nan yon domèn, lè l rive l on lòt peyi yo pa vle kwè l se Ayisyen. Men, se nou menm. Se lechèk ou la deroute de la pensée politique haïtienne. Mwen menm k ap fè politik, ki son kad ladministrasyon, gen moun ki konn rele m, bon gen defwa m konn renmen mo a m pa konn, yo di m son vieux routier, m son vieux briskard, en, un grand serviteur de l'Etat, tout fraz sa yo. Men, a la fen m di, sa m t ap fè. Lan leta kote m bay konpetans mwen. Si jodi a m ap voye toya sou moun, m ap voye toya sou mwen tou kon bagay m pa fè. M pa pwal wete kò m pou m di se lòt moun ki echwe. Je dwa konprand ma patisipasyon a set echèk paske m gon bagay m pa t di ase. oubyen gen yon bagay m pa t fè ase. Jodi a, m byen kontan ke depi kèk tan m pa gen, m refize lan okenn responsablite anndan Leta a e pati m nan dakò avèk mwen. M pa di tankou lòt moun, je suis en reserve de la République, au contraire, je me suis depouillé de responsablite ni nan Leta a ni au niveau mwen menm pou kòm sitwayen m kapab pale san rezèv. Jodi a e sa n vin fè la e le bilan est catastrophique, sitiyasyon peyi a, pa gen kriz ankò, kriz se bagay pasaje, lè moun fè yon kriz asm, ou fè yon kriz kè, yo ba w yon remèd chòk, aprè sa w trete w, ou mouri. Men m paka lan kriz depi 30, 40 tan epi chak jou m lan kriz. Se pou di ke sitiyasyon ke yo rele kriz la gen de moun se sur sèt sitiyasyon ke l fonde lè kwizin. Donk li bon pou de moun. E lè m pa moun pri kòm endividi, de klas. Jodi a. Nou menm ki ta sanse dans les classes dites moyennes, la classe moyenne n'existe plus. Gen 2 klas an Ayiti jodi a pandan nap pale. Moun pòv ak moun rich. Moun ki genyen ak moun ki pa genyen. E gen anpil moun ki konprann ke yo genyen, ti sa yo gen nan men yo a, yo pa genyen. Gade 12 janvye. Ayisyen pa gen kilti asire kay li, asire biznis, asire tablo, asire Moun nan fè 30 an l bat yon kay, yon maten 30 segonn, 20 segonn, tout disparèt. Katastwòf natirèl. Pèdi tout. Nou pa aprann jere lavi an sosyete. Men. Gon fwa m te di 2 bagay. M di Ayiti se youn lan peyi kote k gen mwens chomè. Nèg la di m Lena pa fè m sa. M di Ayiti se yon peyi ki gen mwens moun ki pòv. Li di m Lena ou anraje. Men ki lè yon moun chomè? Un chômeur, c'est un ouvrier qualifié qui a perdu son emploi ou ki chèche un emploi. Bon ou pa konnen. Gen de biznis ki konn ap laji kò yo. Se Dominiken, Filipen, Ameriken ke y al pran pou fè djòb la paske nou pa kalifye lan domèn yo. Ou gen yon peyi la, entènèt la se yon biznis li ye wi. Jodiya wi. Ou gen dwa ap rele tèl gwo lotèl 5 etwal an Azi epi se lan yon ti peyi pòv Ke telefòn nan sonnen wi. Moun sa a gen dwa ap touche de twa kat mil dola ameriken wi. Premyèman, li konn lang nan. Dezyèmman, genyen enèji, gen teknoloji a. E twazyèmman, li kalifye pou l travay sou li. Nou pèdi tout opòtinite sa yo. Gen gwo save ki di Ayiti a tou rate. Li rate tout revolisyon. Men. Jan nou ye la a, nou pa ko rate revolisyon teknolojik la non. Malgre ou wè nou lon dans ki mele, lan Karayib la la a, o nivo de teknoloji, Ayiti p ap rele yo gann. Men, ou ta di m ki pwoblèm ki gen? Pwoblèm nan se depi 1804 wi. Sètadi? Mwen konn di dè etidyan ki di m, men, depi 1804, Yo di nou met ansanm nou fon gwo bagay, m poko janm wè nou met ansanm ankò. Mwen reponn, Nou fè 1804 paske nou tout te dakò yon bagay, nou te vle libète. Desalin, lè li pwoklame lendepandans lan Gonayiv, li vin gouvènè jeneral avi, se djòb sa l te konnen. Se 8 oktòb aprè 8 oktòb lè nouvèl vini yo di l ti nonm k anfas ou ak anfrans la san prè l ye. Misye al Okap li fè yon sakre l anpwen tou. Kolonèl, jeneral, majò k te lan lame endijèn ebyen l vin pran pòz kolon sou ti sòlda. Donk rapport sociaux de production, a pas de changer net. Mm-hmm. Nous n'avons pas eu de projet après 1804 pour nous créer nation. Ta nation. Avec un projet national, nous avions eu un projet pour la liberté. C'est ça que fait, ils toujours dit que Haïti a réinventé le mot liberté. Yo di yo pa vle wè nou, men se nòmal pou yo pa vle wè nou wi. Ou pa konprann sa k rive. An 1804, le système esclavagiste, se li menm ki te fè les puissances coloniales de l'Europe et autres vin rich. Yon maten, yon ti peyi k rele Ayiti ak yon pil nèg nwè tèt grenn ki sot an Afrik, yo chanje sistèm mondyal la. Se lekonomi mondyal ki ap baskile par la jeste de 1804. Boukou moun prefere moun lan. Se kòm si m ta di w la gon sistèm la, tout aparèy ou genyen nan radyo a, tout ekipman ou bezwen, yo di w bay 2 goud epi tou yo ba w tout. On maten, on nèg chanje sa, l di se 200 mil goud pou bay, ou pa ka kenbe nèg la. Se sa Ayiti fè wi. E w ap wè atravè lemond, il des pays sans juste en 1930, en 1940, en 1960, l'esclavage officiellement ah, formé, la Pendant que nous-mêmes nous faisons depuis 1804. C'est au nom de la franc-maçonnerie que Haïti libérait la Grande Colombie. Parce que Miranda croisé, là, il a été reçu maçon en Angleterre. e kòm Pétion kòm fran mason nenpòt lè w al nan mize a w ap wè yon epe se te lepe de seremoni kòm misye te mèt seremoni l te syeje nan lòj w ap wè lepe masonik de Pétion lè Boliva rantre e twa fwa l echwe wi dènye fwa a l al Jakmèl iwoni di sò w ap wè non sa Juan Gabriel Valdez di yon bagay, ebyen Lyetnan Kolonèl li te bay korespondans al kot Petion an te rele Juan Valdez pou l di l tanpri papa Petion, tout sa Ayiti fè pou mwen, m pa gentan reyisi, tanpri pa meprize m, fè yon dènye efò avè m pou m wè si m ta libere pèp mwen, e tout sa w mande m pou m fè, M metem a jenou map fèl paske aprè Bondye se Ayiti sèlman ki kal edem. Petion di yon sèl bagay map mande w ide pou libere moun yo fòk yo lib e depi yo ta mete pye yo an Ayiti yo Ayisyen. Le panamericanisme poutan na pa kòmanse avèk Petion li kòmanse sou Dessalines avèk Ejinak. Dyòb Ejinak la e tankou yon premye minis. Ironie de l'histoire ankò. Lè ameriken ap chase nèg nwè, Desalin di voye yo ban mwen. Yo voye di Desalin nou pa gen kòb non bato. Li di monte bato a, lè bato a rive m ap peye. Youn nan gwo bato ki te pran nèg nwè ameriken Ke Dessalines di vin an Ayiti map ba nou nasyonalite, map ba nou tè pou nou travay, nap sou kont, sa yo ta rele sa an fransè, yo vin dè pupille de leta ayisyen. Bato sa te rele Clinton, non bato a Dewitt Clinton. Lè le pèp grèk bezwen sòti sou la dominasyon de lanpir otoman, La Grèce antique wi, la Grèce wi, yo di w le berceau de la civilisation, le berceau de l'humanité, le berceau de la démocratie. Lè sa yo rele Turquie a, l'Empire ottoman ap toufe yo, yo ekri Boyer, le comité révolutionnaire grec basé en France, yo ekri Boyer, yo di Boyer si w vini pou jan m tande moun yo pale yo pè Ayisyen, depi yo di Ayiti debake, tout moun ap kouri wi. Bwaye reponn yo, li di Ayiti jire pou l pa janm debake al goumen, ni al pran tè, ni al fè ekspansyon. Nous avons juré de ne pas exporter notre révolution. Men! M ap ba ou konbyen sak kafe, degaje w vann li, achte zam pou libere tèt ou. Ayiti wi ki bay lajan pou Lagrès sòti anba Anpi Otoman. Si nou ka rive fè tout sa a pati de sa ou sot evoke kòm eksplikasyon la, kòm analiz e kòm fè, kòman se fètil k apre tout pwès sa yo ke nou fè atravè lemond epi jodi a nou redui a nòt pli senp ekspresyon, nou sòm devni la rize de sè pèp ke nou te vle ede e ke nou ede? Les dom-tom de de l'Angleterre, sistèm sa ki gen avèk les Pays-Bas, tout peyi sa yo, gen anpil ti peyi ki ta renmen endepandan. Men chak tan mouvman endepandantis la ap sekwe lakay yo, yo di yo ta renmen vin Ayiti, epi tou mouvman kraze. M pa p voye toya sou blan pou m di se blan ki responsab non. Paske depi lakoloni, lè kolon ap wonfle lan kabann li, son neg nou e parey nou, quel bain coco macaque, veillez nous. Donc, il y a une révolution qui n'a pas été faite après 1804. Non seulement la révolution de 1804 doit continuer pour avoir un projet national global au niveau social, au niveau économique, au niveau écologique, mais nous devons faire la révolution culturelle. C'est ça la Chine fait, oui. La révolution mentale. Gary val yo pa ka fè demokrasi san demokrat pou fè demokrasi ou bezwen yon zouti ki rele demokrat donk si moun nan pa demokrat kouman pou l fè fè demokrasi epi pou son sistèm pou ap viv byen ladann ayisyen an vini gen de bagay fòn divòse avèk yo menm dan nòtre parle nan pwovèb ayisyen an. Ayisyen an do m vin bwè lèt m pa vin konte manmèl m parèt la m wè tout moun sou on pye m pap sou de pye menm si l gen de pye Ayisyen an dou pito nou lèd nou la se pou m la e bèl E wap wè gen moun ki te di sa avan mwen tande wi tout bagay li lan boundal se pèl pè wi li pa vle moutre w li nèg la di monchè misye gon bèl fanm lan boundal la tout bagay monchè misye gon konesans lan boundal monchè ou gen lan loto wi wi m fon ti kòb manman m pran degaje m fon ti kay m achte yon ti machin. C'est la peur de l'autre. L'haïtien est resté marron, marron dans l'âme. C'est un problème culturel. Le marronnage, ce sont les tares de l'esclavage. Nous ne sommes pas encore libérés des avatars de l'esclavage. C'est pourquoi la grande révolution culturelle que je prône, qui passe par la révolution du comportement, la révolution mentale. C'est le ça n'a plus oui. Là, ça va parler de révolution comme concept, alors. Ah, la révolution tranquille. On a peur du mot révolution. Mhm. Parce que l'Occident dépôt dit révolution, le La, violence, la violence. C'est ça que fait. Nous autres, de la force louverturienne réformiste, nous vivons avec un concept nouveau. Mhm. C'est la réforme révolutionnaire. Ah bon. Gen moun ki di m men nan monchè ou pa ka pale de refòm wap di. Di revolisyonè pri kòm adjektif. Tout sa wap fè an pwofondè wap fè l de fason inedit sou revolisyonè. Lè m di map revolisyone la radyo se pa ou vin ak lòt ekipman, ou vin ak lòt pwogramasyon, ou pran yon lòt jan, sè t in revolisyon. Kòm si ou pa revolisyone lènfòmasyon. Vwala. Ebyen, pwoblèm nou gen la a, gen anpil moun ki di yo pa gen lespwa non, quand il fait très noir, c'est parce qu'il va faire jour. E, men, ha! Yo di, peyi pa konn disparèt. Ce n'est pas vrai. Gen sivilizasyon k disparèt. Gen kontinan k disparèt. Se pa peyi k pou pa disparèt. Peyi k pa disparèt. 27, bon 27 mil kilomèt kare nou ye. Nou pa menm yon gwo tonton vil nan 2 gwo peyi non. Sa vle di, gen 2 gwo bagay Ayisyen pa renmen. 2 mo, planifye, chwazir. Li mal planifye oubyen l pa planifye ditou. Et c'est pas toujours ce que le peuple veut que map fè, map dil sak bon pou li. Ah c'est le contraire qui se fait en Haïti hein. Non parce que on flatte les instincts du peuple, le ventre et le bas ventre. Peuple la di tel bagay, bon mwen menm nan pale a wi, nou cha, moun ki pa konn li al pale yon jan, au lieu que nou fèl konn li. Poul pale yon lòt jan byen. Nou pale menm jan avèk li. pandan n ap pase nan derizyon, li pa wè sa, epi n ap chare l pou n montre n menm jan avè l, di yo non okontrè, se pou mete pèp la sou yon pyedestal, pou fè l monte de ba a fon ke l ye a, les abysses, pou fè l monte. Lè nou di le partage, Garry, Val. Se pa lajan Ayiti manke non. Nou manke pwojè etou nou manke lespri. M ba yon non. Ou pa konn sa k vin rive? Aprè dezèdtan bagay mwen te konnen 20 moun konnen l tou epi sa m te konnen an toujou ret nan tèt mwen. Men gen 20 moun anplis ki konnen l. Men lè w rantre, w al achte yon medikaman, w al achte. Yon zouti, yon ekipman. Ou bay yon lajan, yo ba w ekipman an. Moun nan pa gen ekipman ankò, ou menm ou pa gen lajan ankò. Lontan, lè save te konn ap pale, a, yo te di, monchè, Ayiti p ap ka devlope si l ta mize sou lagrikilti. Sè s kon apèl la famez terori dè sèkle visye. Nou di ke Ayiti. Si l ta antre kounyela a lan lendistriyalizasyon de son agrikilti, sa vle di li bezwen pwodui agrikòl yo pou l transfòme, pou l fè yo tounen ak yon valè ajoute epi pou l vann. Men pou l transfòme li, li bezwen enstale endistri a. Pou l enstale endistri a, se kòb pou l genyen. Pou l gen kòb, fò l ta vann pwodui agrikòl la. Donk, si l vann pwodui agrikòl la, l enstale machinri an, li vin pa gen pwodui ankò pou l transfòme. Se sa yo rele teyori de sèkl visye wi. Paske pa gen okenn peyi di mond, ni pa gen kenn òganizasyon entènasyonal ni ONG ki ede peyi devlope non. Y ap ede w apre tranblemanntè, apre katastwòf, pou yo ede w vòlò li, paske gen vòlò ni isit ni aletranje. Gen asasen ni isit ni aletranje, gen moun sòt ni isit ni aletranje, epi yo sèvi avèk movè ganeman ki an Ayiti yo, ou toujou jwenn lè Jean-Baptiste konze. Donk, sèt revolisyon kiltirèl ke pwone mon parti, la Force Louverturienne Réformiste, Debord le car de du pati. M pa la fè de restren m son louverturien ou menm ou pa ladan l. Kòmsi Toussaint Louverture pa wè yo pral arete l? Men Toussaint Louverture kite yo pran l ale avè Donk jodi a la si m ap fè transpozisyon gon pil moun k ap fè pwopozisyon. Il ne faut pas avoir peur d'être en minorité Se pa paske sa w ap di a pa gen anpil moun ki di l epi tou pou wete l non. Non! La majorite n'a pas souvan rezon. E fòk nou met sa nan tèt nou. Gen de fwa mas pèp la gen dwa vle yon bagay si l pa bon, elit la fèt pou l gen kouraj pou l di sa a pa bon. Menm bagay pou Muscadin. Muscadin c'est un accident de l'histoire Muscadin pa responsab anyen non. Wi. Sa vle di se le sistèm ki kreye Muscadin. Se sistèm nan k fè l rive la. et Muscadet, entre son âme et conscience, il croit bien faire. Il croit bien faire. Et en réalité, il fait bien s'il veut débarrasser le pays des éléments qui détruits. Mais, lorsque vous faites partie de l'État, l'État, Menm si l detyen le monopòl de la vyolans lejitim e lejitim, bon jan, la lwa di pou l fèt. Egzat, egzat. Mètnan, rapidman, m pral, m pral bay Val ak Anpani, m bezwen abòde yon tematik avan. M remake gon, gon jan listwa pote chèf deta yo. Aristide pou pouvwa kou deta Aristide pa bon l tounen Aristide pa bon chak moun ki rive sou pouvwa li pa bon Martelly rive echèk total misye pa bon Privè rive eleksyon Privè pa bon Jovenel rive Jovenel pa bon tèlman pa bon yo tiye l bon finalman poukisa yon nèg bezwen enterese pou al dirije peyi a paske se toujou se son toujou lè menm kritik. Menm bagay la pa janm gen rezilta poukisa nou pa reflechi sou lòt fason de pran le pouvwa. Se pa yon lòt fason pou n pran pouvwa non se yon lòt fason pou n dirije lè nou pran pouvwa pa egzanp m pral di w 98 pousan manifestasyon ki fèt se manifestasyon kont yon bagay yo pa fè manifestasyon pou yon bagay. Jamè. Menm nèg ap monte yon pwogram, li monte yon lit kont la povrete, pou ki sa l pa monte yon pwogram pou la richès? Pou la richès. Donk, se kilti a wi. Revolisyon kiltirèl la pou n fè. Si m pase la a Gari, m pile w, se nan mantal mwen wi m di w se pa fòt mwen, bon fòt ki moun? Ayisyen an pa di. Eskize m, m pile w, m pa fè eksprè m pile w men se mwen k pile w donk il fo seskize m di w se pa fòt mwen, fòt kiyès, pa twoup twò gwo? Donk, toutetan n pa depouye nou, gen moun k ap di sa Mena di la a, se son lè detay ki fon lè grann choz dizè Leline. Donk, si nou pa rantre lan moul pou nou sitwayen dabò, il n'y aura pas de cité. Kiyès kap pote sa wap pale la? E sa nap fè la wi? Oh men ou pou kont ou. M pa pou kont mwen, anpil fwa m tande lòt moun, fanm kou gason, ou menm lan entwodiksyon yo, nap di menm bagay, petèt ke m di l kru oubyen m di l yon ti jan tankou m ta fè sa lan sal de klas. C'est ce discours qui doit changer, qui va nous permettre de changer de comportement, de faire cette révolution culturelle. la Chine, pour lui, Vécotelier, ce n'est pas le fruit de hasard. Simando, quel est le costume national de l Ayisyen. Nou pa konnen non, n abiye tout jan wi. Langlichat fè 40 an l ap met pantalon twa ka ki se yon mòd. Lan mwa Ayisyen k jan swiv li non. Dizan apre lè l mouri, gon katalòg ki parèt ak twa ka. Tout Ayisyen met twa ka wi paske l pa vle swiv Langlichat men l ap swiv yon lòt moun. Maykèl Jakson parèt. Li nan peyi fredi, li mete yon rad plastik sou li nan fredi a, ayisyen mete l tou anba solèy cho a, premye kote l rantre gon klimatizè, li pran refwadisman l mouri, vwazin nan k manje l wi. Tout etan nou pa retire fil arenyen k nan tèt nou yo, nou banann. Eske on peut enlever tout ça avec Ariel? Ariel est un accident de l'histoire. Ariel se yon profesyonèl ki reyisi, se yon medsen, yon chirurgien, donk yon moun ki fwa, yon moun ki te minis 2 fwa, se pa pase li tap pase la yo di li rantre, menm si li di li te nan klinik li chèche yo voye chèche l, li te vis prezidan konsèy dè saj. Avèk Anne Marie. Wi. Men, Ariel, c'est un premier ministre san ekzekitif, paske li menm se chèf gouvènman li ye, gouvènman an son moso nan ekzekitif la, donk si son moso li ye, li pa ekzekitif, si ekzekitif la pa ekziste li pa ka moso, Lè misye di wi misyon m se fè eleksyon raay ki manda sèt an premye minis ki na pad manda e ki na pad misyon moun ki ta sanse bal manda ta bay fèy de wout la li menm manda pal te fini li pa egziste de ki tene vou lotorite a riyèl la e sak fè a riyèl poko tonbe wi paske l pa yon Paske misye pa yon. Pou yo pa ka jete. Pou ke yon mango fok mango a tache yon kote. Si mango a atè deja ou pa ka jete mango a. E on a pa le dwa de frape kelken ki e pa tè. Men se pa diferan dan le mond politik piske nou sòm an matyè politik kan menm. A men se sa. Nou sòm an matyè politik. Se la reyalite di. Pandan map di sa. Si w mande m kiyes ki chef peyi a. Se Ariel wi. Il a la réalité du pouvoir. Il a le pouvoir. Il détient. respecter le nom. Mm-hmm. S'il veut faire arrêter là, oui. Mm-hmm. il détient le pouvoir. Mais qu'il gère au jour le jour. Il va vous dire ça la fin demain après-midi. Bon, oui. Euh, nous sommes d'accord ça, mais... Mais il a la réalité du pouvoir. Parce que c'est le gouvernement qui gère l'État. Et l'État, comme concept, est après la nation. La nation est au-dessus de tout! La nation! Monchè m tande yon nèg kap di avanyè an frans ke yo di ki ekstrèm dwat lè misye ap pale se kòmsi lap voye toya pou ayiti epi m di o manman mezanmi o epi tou l pran egzanp li di pa egzanp ayiti m di wi bondye papa mwen li di pa egzanp le pèp fransè Nou ini nou otou de notre drapeau, nou itni nou lan la kretyenntè, nou ini nou suivan les valeurs républicaines. Li di pa egzanp, Eske le peuple haïtien existe? Li ini n otou de kwa? Menm otou di drapo, nou pa ini nou? Gen moun ki pou nwa e wouj, gen moun ki pou ble e wouj. Lan sa k pou nwa e wouj la, li di se le nwa a la ramp, lòt la di orizontal. Sa vle di, Nou rantre lon pil ti meskinri. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pour nou dire que vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.